Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kawou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon deja trè bon wikend an antre konpani pwiske ojodi se samdi alò sa va byen ou pa nan emisyon sa nap gen pou n fon ti pale de izo pwogram nan 1 matisan 4 leta pap fon en serye paske se bandi kap triyonfe nan peyi sa bandi fè sa yo vle izo a fè son anons pou dir ke pral gen program e si tout frè yo ta envite li nan petyon vil pou vin nan yon program ebyen lap vini se yon manyè m ta kapab di pou ridikilize leta eske nou konprann epi nap fon ti pale sou dosye e mèt robenson bagay la red pou li wi la nèg la al plede bon kounya l anba kod. Eske se ta evidan pou n ta bay euh comment il s'appelle le type euh celui qu'on accuse d'assassin et Fednel Monchéry pou n ta ba l pale? Eben nou ap gade ansanm, nou pral debat yon ansanble de pwen nan emisyon sila e n ap mande w pou w kapab rete avèk nou. Paske RL prod se pou vou 24 heures sur 24 7 jours sur 7 E se parti! Kontan pou m avèk nou jounen jodi a la pou n kapab pote kèk detay pou nou nan emisyon sila alò n ap mande w pou kapab gade videyo a de kòmansman jiska la fen epi fè pase le mesaj a vo zami a vo pwòch toutan lè w demandan ah ben, de s'abonner. Tout simplement parce que yo sous chaîne qui interactive là. Arrestation. Robinson Pierre, lui, ancien membre cabinet, ministère justice et sécurité qui a accusé de forfaiture, suspicion de corruption, trafic, influence et association de malfaiteurs. Bureau, Afè finansyè ak ekonomik entèpele vandredi 22 jiyè 2022 an, ansyen manm kabinè ministè jistis ak sekirite piblik lan, Robinson Pierre Louis. Li akize de fòfeti, sispisyon de kòripsyon, trafik enfliyans ak asosyasyon malfetè nan kad dosye ki gen awè ak trafik ilisit dam afe ak minisyon nan Pòdepè. Prezantman, li nan dcpj. Pou suit pwosedur, n ap raple ansyen komisè gouvènman tribinal premyè enstans Pòtoprens lan, Michelet Virgile, li menm jwenn arestasyon l pi transfere nan dcpj aprè li libere prezime trafikan zam ak minisyon ki lye nan zafè sila. Ben ekoute, mèt Robinson Pierre Louis, Sitiyasyon pa et konplike e vwala ke sak rive la. M vini yo tande m e yo sou baz ke komisè a di mwen te rele l se nòmal pou m te rele l pou m te pale avèk li. Se nòmal pou m rele e vwala ke yo di m ke mwen mwen deje paske mwen se avoka. Donk vwala pwofesyon davoka li mizle nan peyi a. Donk sitiyasyon konplike e se le minis de la jistis pèsonèlman ki avèk mande. De kounya la a lenvitasyon, li di m de tout bagay te nòmal, pa t gen okenn pwoblèm e mwen jene fè okenn komi okenn enfraksyon. E m twouve ke sitiyasyon te vrèman konplike, sa te deranjan, sa fè m mal paske m pa ka ak avoka kòm moun ki gen yon repitasyon, yon reskonsanbilite epi pou lapolis oubyen kèlkeswa moun nan ta deside pou imilye m. Donk mwen menm m pa p mouri pou sa, de tout fason je suis un homme de courage e si yo ta deside pou yo fè m mal, Tout mal la ap tounen kont yo. Menm jan. La n ap pale avèk Mèt Robinson Pierre Louis ki di n li prive de libète l Juno Jean Baptiste. Sa vle di sa vle sa l vle di alò prive de libète w piske se nan dcpj l ye. Wi, wi. Yo retni l. Yo retni li, piske li di li te konstitiye kòm avoka akonpanye de yon lòt avoka Pòdepè pou mèt bato a. Men, si n te ka jwenn komisè gouvènman Pòtoprens lan, nou t ap kontan, Mèt Jacques Lafontant. Men n ap eseye tabli kou. Wi, nou te pèdi kominikasyon avèk ou, Mèt Robinson Pierre-Louis. Wi, sitiyasyon pa t trè konplike nan, menm jan n di an, sèke mwen nan, mwen nan Baf. Alò, fò ti tann mwen, ban nou, ban nou trè, trè konsi Mèt Robinson Pyè Lwi, ou menm ou te reprezante ki moun nan, nan. Ban m rezime pou ou. Mesye Jonas Jòj se le pwopriyetè di bato. Premye tèm, Bon, yo di ke bato sa te enplike nan trafik zam. Mwen menm sa pa enterese m paske m pa t ni enplike ni pou bato pou yo te libere bato, mwen pa t janm konstitye pou yo te libere manm ekipaj, anyen, oken rapò ditou. Mwen sèlman konstitye avèk mèt blan nan dosye a paske on avè arete nou pwopriyetè di bato. Lalwa di. Le propriétaire du bateau n'a aucune responsabilité pénale paske tout sa k pase nan bato se sou kapitèn nan. Lè yo arete pwopriyetè la, mwen di, m konstitye, nou fè yon rekèt bay komisa pou n di larestasyon èt ilegal e abitrè paske lalwa klèman nan kòd komès sa atik 2. 263-64, li di le pwopriyetè di bato pa gen okenn rapò avèk sa, donk yo sipoze libere l. Mwen di komisè, mwen di komisè a sa, komisè a te di m li pral gen sa k pa fèt. Mwen te di l l ap bay yon men leve pou kesyon imanitè paske le pwopriyetè è malad, dotan ke se yon moun ki gen notoryete, nenpòt lè yo bezwen l, y ap jwenn li paske nan vil la l rete. Donk. Komisè la kenbe paspò mesye a, sè sèlman pou mesye Jòj. Mwen pa konn pèsonn nan trou nan kòdèy, m pa konn Pòdepè, m poko janm al Pòdepè vrèman. Men yo di m pa gen okenn rapò avèk sa. Sou ke mwen pwostitye, mwen fè demand lan e la demande a ete agreye. Le komisè a mentnan li libere, men l kenbe paspò mesye a. Ki nòmal ki se yon garanti ke pou mesye a pa pati. Apre sa, m pa wè okenn rapò ankò. Wi, je n'ai aucune responsabilite direct, je suis la kòm kèlken ki è la, si Lumine ta bezwen d'une ide, li bezwen konsèy, m ka toujou ba li l. Je ne sais rien, je ne prends aucune décision pour le ministère, men se kòm si ou gen yon antrepriz, si w pran m kòm avoka. Mwen se avoka tout pwoblèm ou gen pa nan administrasyon an men tout pwoblèm ou gen se mwen wap rele pou mande yon konsèy ki sa poum fè enben se menm jan tou Ka gen trafik enfliyans piske ou nan domini jistis la epi ou vin ka gen enfliyans si w vle l konsa ou nan domini jis la ou se konseye minis jis la nenpòt konseye ou ye a ou se minis jistis la epi wap rele komisè gouvènman alò kisa yo repwoche w menm menm mèt Robinson Pierre Louis ki fè yo kenbe w la. Li pa dwe rive. Sans de responsabilite pa dwe fè l rive. Ou konprann? Banm nou eseye rejwenn Mèt Robinson Pierre Louis nan lòt telefòn. Ou gen nimewo mèt? Ann eseye rejwenn Mèt Robinson Pierre Louis. Nou vle. Wi, l ap, sètènman l ap eseye rele mwen. Mèt Robinson Pierre Louis, se vre m konnen ou prive de libète ou, sètènman ou pa gen radyo kote ou ye a, men kite se nou menm ki rele ou, ou mèt kite telefòn ou disponib, n ap eseye rele w nan lòt telefòn. Mèt Robinson Pierre Louis, n ap eseye rele w nan lòt telefòn. Ou kapab pran telefòn sa k ap rele ou la Mèt Robinson Pierre Louis. N ap raple ou se avoka militan nan Bawo Pòtoprens, bon, ki konfime jodi a, e ou apèn konfime la nan Boukante Lapawòl, ou se manm kabinè minis jistis la. Bon, Mèt Robinson Pierre Louis, ou mèt pikòp telefòn nan pou nou silvouplè. Se toujou nenpòt moun ki bò kote Mèt Robinson Pierre Louis di l mèt ka pran nimewo k ap rele l la. Yo repwoche Pap ke tou senpleman mwen se avoka, mwen konstitye e mwen ta manb komi kabinè kabinè minis yo se pou de sa. Alò ke lè sitiyasyon sitiyasyon prezante mwen kòm avoka m konstitye m pa wè okenn rapò sa ta deranje nan dosye. E si se baf yo mennen m sa vle di se yon bagay ki te koripsyon sa vle di mwen ta pran yon kòb sa vle di mwen ta pran yon kòb pou anba tab yo pe di Okenn rapò avèk sa. Mwen di m te ka konprann si m ta al fè trafik m gen yon kòb. Sa te ka montre m o mwen gen yon rezilta, yo tcheke, yo wè m fè yon kòb, m fè koripsyon, m fè yon bagay kèlkonk. Tout nèg gen fè de mal e se sa ki pire la. E jiskaprezan mwen menm. Si se yon bagay mal ou te fè m ta tap gen pwoblèm non m tap admèt si m te rele minis nèg la m te pase l lòd frèman men m paka pase l lòd m pa chèf li answit si m te mande l bay m sou non de minis kòman sa e di konseye de minis oubyen m pa konseye minis nan byen anpil se manm kabinè donk m senp manm kabinè e ke. Menm jan avèk yon pakèt lòt konfli a gen bagay la gen yerachi ladan li. Donk si m ta fè yon bagay ki mal franchman m tap m tap di li mwen menm m se yon nèg ki ouvè an m tap di l men m pa fè anyen ki mal. Mwen m pa tap ka avoka non paske m te kapab avoka pou m genyen nosyon nan kesyon dwa kòmsi pou nèg pa vin pete je m petèt m te kapab nan yon kòz epi m defann kòz la pou tèt mwen m defann fanmi m m defann petèt yon enstitisyon Men, gen de kòz papa w al foure kò w ladann. E tèt chaje wi. Tankou pa egzanp yo jwenn zam ilegal, yo arete yon nèg ak kokayin. M pa pral defann moun konsa. Men, se la kòb la ye. Se la pou nèg yo fè lajan an. Donk yo reziye yo pou yo kapab fonksyone konsa. J'ai une petite vidéo ça dure 38 secondes la vidéo m'est parvenue le matin du samedi se Izo nan video sa m wè gen preparatif sa vle di li pral jwe nan kat la bon talè mesye pa gen leta non tande byen pou yon bandi parèt nan video dayè se li menm ki super star ekoute m te bliye di nou sa wi Izo fè yon mizik, mizik li a fè 1 milyon vyou. Sa vle di, se preske yon mizik ki pran plas li sou platfòm telechajman. Eske nou konprann? Donk sa vle di, Izo kontinye ap frape. E pi nan videyo sa, Izo anonse ke pral gen pwogram nan 4 la. Matisan 4, kote yo te pran nan men Ti Jude la? lè premye po te boure an 2021, nèg yo pran zòn nan, epi kounye a nèg yo di pwogram nan 4 la. Dènyèman m te wè yon pwogram nan 4 la mesye, tèlman gen moun, pèp ayisyen ap chache plezi, plezi a mèt nan men bandi l ap pran, plezi a mèt nan men moun de byen l ap pran, plezi a mèt nan men leta l ap pran, li menm li pa konn anyen, se plezi l bezwen. An nou gade Izo nan ti videyo sa. Maotisan 4 Maotisan 4 Maotisan 4 Eske nou pa santi nèg yo plis alèz ke leta a? Dènyeman, m balanse yon dronn nan blòk Vitelòm. Se wè nèg yo k chita mesye. Nèg yo ap fè mizik, nèg yo ap fimen bòz, nèg yo nan disko, epi kounye a sa w pral di m? Nèg la pap gen ankenn pwoblèm. Leta pa bay bandi yo pwoblèm vre. Eske nou konprann? Sinon, bon, de twa ti tire k ap fèt tanzantan. Men ban m di n yon bagay. Si n te gen yon peyi, chak jou, pou ta gen yon operasyon miskle nan degonn nèg sa yo, kòmsi Izo t ap gen chans pou l al fè mizik? Se Leta wi k bay Izo chans pou l fè mizik. Yo ba l vakans nèt. Eske nou konprann? Yon nèg tankou Vitelòm, mesye. Son nèg yo tap trake just nan dènye retranchman li. Bon wè nèg yo lè ap frape. Tanzantan kòlèg fon parèt. Tanzantan lanmò san jou fon parèt. Bon e gaspiyay la menm m pa tande bri l paske gen enfòmasyon k ap sikile kòm kwa lanmò san jou gen lè bay misye yon kout poud la li fè misye poze. Men pou m di nou ke bagay yo grav. Trè trè trè trè grav. Sa vle di, malgre tout sa ou wè lapolis ap fè, ebyen, se kòm si lapolis pot ko fè anyen pou kantite bandi ki gen la, pou kantite nèg k ap bay pwoblèm nan larepiblik. Bon, si w ta fè yon lis nèg ki ap bay pwoblèm nan larepiblik, n ap ekskize m paske anpil mesaj k ap monte sou telefòn mwen, m ap mete l sou mòd silans. Wè, pou kantite pwoblèm nèg sa yo ap bay nan larepiblik, mezanmi! E kantite bandi, kantite espas jewografik nèg sa yo kontwole, pwoblèm. Ou wè Vite pran tout taba a pou li. Pènye, Gwojan, Bwa Lendi, Metivye, Tòsèl, tout zòn sa yo, sou kontwòl Vite. Lè w pran nèg 400 Mawozo, ou pran nèg Je Nèf nan Plèn nan, ou pran Izo, ou pran Gabriyèl, ou pran Ti Lapli, ou pran Krisla. Sa vle di, Se yon peyi ki gangle, tankou jan anpil nèg konn di sa. Men, ki sa Leta a ka fè? Paske se Leta ki gen monopòl vyolans. Se Leta ki ka fè e defè. Nou wè Leta bat ba. Eske nou konprann? E kounye a la w ap gade pou wè, gen yon twit. an tout enpinite. M bay frèch la rezon. Paske dènyeman m t ap pale a frèch la, li te di m, M ta renmen wè nèg ki t ap fè pwopagann pou zam Ariel te voye achte yo. Nèg sa yo fò yo ta pale kounye a, fò yo ta di, Kote zam sa yo? Wi! Kote zam sa yo? Ou tande, blennde pral vini, zam pral vini, bandi pral gen pwoblèm. Bon bandi kontinye ap bay pwoblèm. Ou wè le jou leta sou fè yon bagay serye, izo ap antre tèt li, ti lapli ap antre tèt li, lanmò san jou ap antre tèt li, kòlèg ap antre tèt li, anpil nèg ap antre tèt yo. Men pwiske yo wè leta se teyat lap fè, eben tout nèg kontinye ap manifeste, tout nèg kontinye ap fè yo wè yo. Eske nou konprann? Antretan fò n di ke sou le plan politik, peyi a nan enpas toujou paske ekip Ariel la avèk ekip Montana Pen nan yo poko ka antann yo. Yo kontinye ap kwaze le fer sou yon ansanble de pwen piske ekip Montana li menm vle yon ekzekitif bisefal epi Ariel Henry li menm se kesyon eleksyon. stabilite politik, ensekirite, se kesyon sa yo k ap debat. Sa vle di, gen yon veritable kwak antre 2 pati sa yo sou m ta kapab di fèy de wout la. Eske nou konprann? Se nan sans sa a, n ap kite w avèk Anacasis Jean Hector ki t ap patisipe nan emisyon Haïti Débat e k ap bay dizon l sou kriz peyi a ap fè fas jounen jodi a. Alo map salye tout nèg kagolo tout moun ki nan estidyo ansanm avèw. Alo. Map salyew map salye tout moun ki nan emisyon an nan estidyo ansanm avèw. Dakò senatè. Bon senatè kòman nou nou anfòm senatè? Bon nou pa pi mal ke sa nou la nap gade nap swiv nap analize nap nap nap nap gade sitiyasyon an. Mèsi m byen konprann senatè van Van ensekirite a genlè pa rive sou wou, mizè a, doula, ou pa santi bagay sa yo, se pèp la ki nan ka. Bon, sètadi pa bliye ke m gen patran m ba l jakmèl, sa vle di m ba l manje lam, m ba l manje pwason, m ba l peche. E nèg pa ka deplase anndan peyi a depi w deplase yo kapon y al vann ou patat. Anben ou gen dwa fon chwa senatè. Enben ki chwa ou pa ka fè chwa non jan peyi a mete w la se se adapte ou oblije adapte ou pa kòm se w militan mwen ye m pa nenpòt militan enben m chèche ap adapte m nan sitiyasyon men bagay la pa bon pou pèsonn moun se yon bagay ki grav nèt nan sa nou ye a e premye fwa nou ladann. Ok men senatè Anacassi se ou Ou alèz, ou kontan, ou renmen jan peyi a ap dirije la a? Monchè, si yon nèg ta di l kontan, li alèz jan peyi a ap fonksyone a, l ta enkonsyan. Pase tout nèg konnen ki jan peyi konn fonksyone. Nou menm, pa bliye ke nou te nan gouvènman, nou fè plizyè gouvènman. Nou te a Preval, nou te senatè de la Repiblik, nou konn ki jan gouvènman fonksyone, nou konn ki sa pou n fè anndan peyi a, nou konn lè yon gouvènman monte ki responsablite l gen. Men jodi a ki kote ou ye senatè? Ou nan akò Montana, akò Penn, akò 11 septanm? Non m pa nan okenn kote. M pa ka li nan Penn, m pa ka li nan Montana, m pa ka li lòt kote paske mwen menm m konprann sitiyasyon an. E tout kesyon sa yo se de bagay ki fèt deja nan peyi a. Se bagay ke. ki pa ka bay rezilta. Se sa fè ke nou kòmanse emisyon an, m pou m pa, m pa, m pa salye nou, m oblije, fò m salye pdg a Gary Pierre Paul Charles ki pèmèt mwen jodi a nèg ka pale, ap pale nan radyo a jodi a. M ap salye Kapan, m pa konn si se li k ap poze m kesyon an. Se Val pou lenstan men, men m la, m la. M ap salye Marco, m ap salye Jean Steven e m ap salye Valene. E m ap salye dyaspora a, popilasyon an, e sektè sosyal la, lidè sosyal la yo, lidè politik la yo, e kominote entènasyonal la tou, m ap salye l tou, k ap bay peyi a bourad. Bon, Senatè Anacasis, lè w ap gade sa k ap pase jodi an, eksperyans ou fè nan lòt gouvènman k pase deja yo, w ap gad gouvènman sa a, kote w chita a, w ap gade jan peyi an ye, jan gouvènman sa a la a ap fonksyone, ki sa w, ki lekti w? Mwen pral di w, se konstwi, ou, ou, lè w ap analize sitiyasyon premye bagay ou gade e kisa moun nan gen nan men l, si l te la kisa yo te ba l fè, kisa l te gen pou l fè. Se konsta pou nou fè. Mwen menm se yon konsta ke popilasyon an fè, nou fè konsta menm jan avèk popilasyon, nou menm nan lapè tou, ki se Lig Altènativ pou Le Pwogrè e Lemansipasyon Ayisyèn, nou fè yon konsta. Premye bagay ki te gen, pa bliye ke prezidan an, premye minis Ariel monte, Li te gen yon fèy de wout. E fèy de wout la, malerezman, li te gen yon kalandriye, men li pa t defini okenn dat. Se pi gwo pwoblèm ki gen jodi a, ou pa konn ki lè tranzisyon an ap kòmanse, ki lè l ap fini, paske li pa gen yon dat. Pa gen okenn dat ki defini. E menm moun k ap diskite yo pa janm pale de dat. E Se la kesyon an vin difisil, paske ou pa ka pale bilan, paske pou w pale bilan, fòk fèy de wout la te gen kèk bagay ki fèt ladan l. Kisa k te ladan l? Se pou w konnen kisa k te ladan l anvan. Lè w konn kisa k te ladan li, enben w ap di ke, enben men kote misye echwe, men kote ke, enben ou t ap gade epi w ap di ke monchè misye totalman nòt misye fè a, enben se son echèk. Men se pou w gade, pa gen, si w gade sa l te gen pou l fè, pa egzanp, Premye minis Ariel te gen pou l te chèche akò politik ki gen pati politik, sosyete sivil, aktè ekonomik la yo, pou l te, se sa pou l te fè. Li pa rive fè l. Li fè l an pati, tèlman l fè yon akò avèk yon gwoup moun ki de menm famiy politik ansanm avèk li, 11 septanm. Li pa jwenn akò a Montana wè jiska prezan l nan pou pale avèk Montana avèk Pence. E se 2 moun m pral di w pa ka jwenn akò politik lajman laj de konsansis l ap pale a pa janm gen konsansis an politik. Menm Inyon Ewopeyèn w ap gade aktyèlman la a ki yo pran pòz yo ini yo se pa vre w tande tout pwoblèm ki gen an Almay, Polòy gen, Lahongri gen chak moun ap defann enterè yo. Afè se sa fè ke nan palman, si w ap gade palman, ki a palman fè? W ap gade, ann gade sa k ap pase a an Frans aktyèlman. Nan palman ou pa ou jwenn majorite absoli, sa vle di ke la mwatye plis 1. Ou jwenn majorite relativ, majorite relativ se le tyè, ou divize l pa 3, enben ou jwenn yon tyè ladan li, plis 1, enben ou kab di se yon majorite relativ ou kapab ale. Macron jodi a la a, Li di w konsa w gen Marie Le Pen ki ekstrèm dwat, gen ekstrèm goch, gen kominis. Enben, se menm bagay ou jwenn isi wi. Ou jwenn ekstrèm dwat isi, ou jwenn ekstrèm goch, ou jwenn sant sosyalis de goch, ou jwenn sosyalis de dwat, ou jwenn santris. Ki kote w pral kapab chita ak moun sa yo pou jwenn yon akò? W ap jwenn yon minimòm de bagay, w ap chache yon minimòm e apati de sa, pou avanse. Sa vle di ke bagay ou wè kap fèt la se pa de bagay kap jwenn yon solisyon. Lè w se ayisyen pa moun de konpwomi. Depi ki akò ki janm fèt anndan peyi a ki dire? Akò ki fèt ap Desalin, Petyon, Kristòf, eben e Bwaye, yo touye Desalin, deblozay pete. Akò fèt a Fiyole, e Divalye, Dejwa, e kilès ankò, deblozay pete. Tèt chaje. Ki kote? E pa bliye koudeta Daristid, wale gouvènè Island, pa janm gen akò sa ameriken k oblije vin met bòt li ki tounen. Peyi a pa, ou pa gen kilti sa a. Sa vle di ke si nou an kontinye de konsta ke sa pou mesye a, prezidan, pou premye minis a gèl te fè, li pa arive jwenn konsansis politik la e li pa t ap jwenn li, yo te di li p ap jwenn li. li pa rive mete yon gouvènman enklizif kanpe paske se yon bagay li fè avèk de twa moun ki pwòch li, de famiy politik li e de twa moun yo wè ki pwoblèm ke l bay. Li pa arive netralize gang sa yo, mete sekirite anndan peyi a, pasifye zòn wouj sa yo, fè pèp la reprann konfyans pou l kapab sikile libelibè nan peyi a. Li pa jwenn yon konpwomi politik, yon konpwomi jiridik pou l jwenn avèk sektè jiridik la pou l ta mete ANAMA, Bawo de Pòtoprens, CSPJ, Dwazimen an yo, pou l ta mete Kou de Kasasyon kanpe. Pa gen Kou de Kasasyon. Kan pou l mete Konsèy Elektoral, Konsèy Elektoral si l ta mete l, li pa kapab, li pa rive mete li, paske si l ta mete li pa p menm ki kote l pral prete sèman. Ou pral tonbe nan yon pwoblèm menm jan avèk lò Guy Jovnèl te la. Sa di pa gen okenn anyen. Gouvènman prezidan. Li pa degaje kesyon kidnaping nan. Moun pa ka soti nan peyi a, moun pa ka soti al isi al la. Ou tande tout lajounen, gade 300 konbyen kidnaping de avril a nojou mesye yo fè. Wa gade konbyen kidnaping ki fèt pa jou. Wè li, li pa mete kanpe yon apèzman sosyal kote ke pèp la grangou ap pete fyèl li, grangou nan, li pa ka men gaz pral monte. Sa vle di, konsèy konsiltatif pou l ta mete, paske ou pa ka fè eleksyon avèk konstitisyon sa a, fò w jwenn yon konpwomi politik pou gen yon amandman ki fèt anndan konstitisyon, ak kiyès pou w fè l, avèk dè espè, apre sa l ta fè yon asanble konstitiyant nan kad yon konpwomi politik, epi pou l fè yon amandman nan konstitisyon an, epi pou l mete peyi a sou ray eleksyon. Tout bagay sa yo pa fèt. Se de konsta. Si se ke sa l te gen pou l fè, li pale sa fè ke ou pa ka pale de bilan. Ou pa ka di di bilan kalastwo, katastwofik pase pa gen anyen k fèt. Gen anyen k pa fèt. E si nou pran kesyon de gouvènans, gouvènans, ou wè jiska prezan sa nèg yo ap pale, y ap pale de gouvènman bisefal, gouvènman monosefal. Sa vle di, ou tounen menm lè ke de lè Premye Minis Ariel te fèk monte. Premye Minis Prezidan Ariel lè l te fèk monte, bisefal. Ki jan w pral monte bisefal? Kijan gouvènman monte anndan peyi a? Gouvènman monte se devan prezidan kou de kasasyon ou prete sèman pou pou prezidan. Se konsa koutim peyi a te ye. Si w pa prete li, ou vin nan dezyèm konstitisyon 87 la, si ke se devan palman. Preval prete sèman, Aristide prete sèman devan palman. E Preval prete sèman devan palman. E Mateli prete sèman devan palman. Privè prete sèman devan palman, Jovenel prete sèman devan palman, jodi a ou pa gen palman ki kote ou pral mete yon prezidan devan kilès li pral prete sèman? Ou kapab di si w vle chanje premye minis prezidan Ariel ou kapab paske se Claude Joseph yon premye minis ki te enstale l, premye minis la ka toujou, premye minis Ariel ka toujou enstale yon lòt premye minis men kilès ki gen pouvwa nan men l ki ta pral ba w pouvwa a ki ta pral kite l konsa? se pa yon bagay ki fasil. Sètadi men nan ki bagay ou tonbe, ou tonbe nan de sitiyasyon difisil e ou pa konprann ki jan pou soti, ou poko wè ki jan ou pral soti ladann. Ann gade plan gouvènans. Ou ta di ke bon, si l pa respekte lè pwen, lè 10 pwen ke l te genyen pou l te respekte, ou ta di kesyon gouvènans la, enben l ta rive, kreye kesyon dosye kriminèl la yo avèk dosye finans peyi a kòm li di ke nan diskou l la yo te ba li kòm misyon pou l te kouri dèyè chalbari dèyè la koripsyon koripsyon pi rèd koripsyon pi rèd gade bagay y ap kenbe nan dwàn wè li kesyon enpinite jodi a la lajistis demantle wè èske nou kapab di se fòs se fòt minis de la jistis la nou pa kab di sa. N ap di ke depi misye monte, yo trake l, yo enpoze l travay, yo mete akizasyon adwat, agoch sou do li, yo dezakse misye, yo dekouraje, yo demantibile l. Si w ap pran minis de lenteryè, jodi a la, sa minis de lenteryè? Minis de lenteryè depi l monte, non n ap site nan skandal. li tonbe nan skandal kidnaping, li tonbe nan koripsyon, nan fè chèk pou kazèk, 16 milyon de goud, li te gen bagay gaz li pran, li desann anba l mete l an penmbo, ou konprann, e kas li nan tèt li, tankou bagay l al bay show biznis, li pa ka rekonstwi. Sa fè ke lè ou pran lè enstitisyon regalyen de leta, enstitisyon regalyèn nan yo, yo fèb, kisa leta ka bay lapolis Kapasite leta pa ranfòse pou l asire pou moun yo kapab gen libète pou yo fonksyone anndan peyi a. Alò. Kesyon genyen, goud la ap monte, enflasyon fin anraje, kondisyon materyèl degzistans pèp la deteryore, se sa w ap di la, moun pa ka deplase pou pou al okenn kote. Alò, Senatè Anacassis, alò gen de moun ki ap suiv la, m gen oditè ki di m mande, Senatè, èske E lè ou itilize ou di prezidan premye minis eske l pa demagojik ou byen eske son blag wap fè piske ou sot di la a pa gen pwovizyon legal pou yo mete yon prezidan men ou menm ou toujou rele premye minis Ariel Henry prezidan premye minis eske se yon mesaj kode wap voye ou yon blag ou yon fòm de. E m pral di w de bagay. Kilès ki nonmen chèf de lapolis? Kilès ki dwa nonmen chèf de lapolis nan konstitisyon an? Se pa e pa prezidan de la repiblik la? Enben, pou kilès ki nonmen l? E pa Ariel? Atribisyon prezidan. Se sa fè ou di l prezidan, prezidan premye minis wi, paske l gen dèzatribisyon prezidan l ap l ap l ap egzèse. se pa demagoji non, se se pou nou fè pèp la konprann sa, paske gen gen gen gen elèv kap tande nou, gen moun gen gen jenn gason kap etidye, fò yo ka konprann fenomèn nan wi, se misye ap eti ap ap ap ap ap mete lap lap aplike des attributions du president de la République, kilès ki pran dekrè poul soti poul rantre yon yon yon kòd penal ki bagay, se se kilès, se atribisyon prezidan, se responsabilite prezidan. Sa vle di se si lap fè dè aktivite prezidan ebyen se lal reprezante nasyonzini kot se pa prezidan pou te reprezante. Bon kòm yo asasinen l senatè. Nan men yo asasinen l men misye se li jwe plas la li jwe wòl la sa vle di li prezidan premye minis an menm tan paske li gen dè atribisyon prezidan se li menm kap fè l. Ok. Alò, Senadè Anacasis, ann gade kesyon dosye gaz la. E yo monte l deja. Gaz la pa disponib pou pèp la jwenn li nan pri, malgre yo double pri an. Diesel lan yo double pri an. Yo te mete yon 50, yon 51 goud sou gazolin lan. Pèp la pa ka jwenn li. Sof ke gen yon ansanb de ponp, le swa, ki gen kamyon ki vin pran gaz la pou al vann an pwovens. E m tou mande minis Ricarden pou l al verifye nan rantre Kara 2, nan rantre Vivi Mitchell lan. Chak swa gon ponp la, kamyon vin chaje pou y al vann gaz lan an pwovens. Bon, kounye an ou sot di gaz pral monte. Bon, Senatè Anacasis, louvri zye pèp lan, montre n konprann nan kisa n pran la a menm. Li te monte, nou pa ka jwenn li pou n met nan machin, pou n met nan lanp tèt gridap, pou n met nan dèlko. Kounye an l pral remonte ankò. M pral di w, se sa ke fè li malsen epi li vilen an menm tan. Gaz la rete konsa, li, li, ou tande pa gen gaz. Alò ke tout moun ki bezwen gaz, yo jwenn ni a yon pri. Se yon fason, e Leta pa fonksyone konsa. Se yon fason mesye yo fè, yo kreye rate a, pou yo kapab ogmante pri a, e ou wè tou swit avan menm yo mete gaz la a dispozisyon pèp la, yo di w yo pral monte l. E mwen m di w wè bagay sa a, se sa fè mwen m ap di nou sa mesye, se Anakastis k ap di nou sa. Ou poko gen evenman nan peyi a, se kounye a ou pral antre nan evenman, e ou pral wè pèp la, ou pral wè longè pèp la. Se sa fè ke nou menm nou di nou fè konsta. Se pèp la pou evalye. Se kominote entènasyonal la ke pou evalye. Se aktè politik yo pou evalye. Nou menm nou fè de konsta. Nou di men sa ki te gen pou te fèt. Si se nou menm lapè ki te nan pas la men sa nou tap fè. Nou tap bay sekirite paske pèp la bezwen sekirite. Nan 4, 5 mwa fò pèp la te gen sekirite. Sa pa rive fèt. E jodi a la li plis nan ensekirite, li nan ensekirite li pa ka fonksyone, men li pa ka jwenn gaz pou l fonksyone, gaz pral moute, ki jan pèp la pral peye gaz sa a? Ki jan l pral peye l? Kote l pral gen kòb pou l peye l? Moun pa ka viv, moun p ap travay, dènyè moun pèdi dyòb yo, tout moun pa ka sot nan lari pou fonksyone, paske leta menm pa ka fonksyone, l pa ka gen kòb, paske sikilasyon bloke anndan peyi a. Mesye Prezidan, Premye Minis Ariel pa kreye yon atmosfè pou pèmèt moun fonksyone e a tout kyetid despri anndan peyi a pou peyi a fonksyonèl pa gon apezman sosyal grangou ap pete fyèl pèp la yo fi e fatra pa ka ranmase nan peyi a pa gen elektrisite pa gen sante pa gen okenn anyen gang fin dechennen ap antre ou si w te travay ou fè zafè w men jodi a la gen de moun ou konnen yo te travay yo antre lakay yo yo pran tout sa yo te genyen. Sa vle di ke se yon sosyete ki sou eklatman ou ye la a wi. Se sou fil eklatman ou ye wi. Moun ki pa ka konprann sa, yo pap janm ka konprann li paske yo, y ap banbile. Yo pa ka wè. Bagay la grav ti frè. Bagay la grav wi. E si, si mesye ki gen kòb anndan peyi yo pa ka konprann sa? E si, si lòd entè, kominote entènasyonal la pa ka konprann sa? Se nan pi gwo katastwòf ou prale lè pèp la leve kanpe, deblozay pete. Ki kote l prale? L pa gen okenn anyen, malere pa gen anyen ankò pou, pou, pou pèp la prale. Se, se ka grannèg ke l prale, se nèg ki envesti anndan peyi a ki pral pèdi byen yo. Fò yo pran, fò yo konsyan de sa, Men sitiyasyon. senatè, ou pa gen yon ti konsèy pou mèt ponp yo podyab? De nèg ki prete kòb labank, de nèg ki, ou konprann? fè anpil efò pou fè ponp men lè kòmsi pèp la gade l wè yo pa ka jwenn gaz la akote ponp yo gaz la ap vann epi bwat alimèt pa vann chè kòmsi ou pa gon konsèy pou mèt ponp yo pou yo ta eseye evite nan evènman k pral vini yo. Non se yo pou konprann sa wi paske si ke gaz la ou genyen l nan ponp la pou vann nan yon pri pou mete sou kote w ap vann la pèp la pran kreyon li make ou mèt tann ou mèt tann Sa vle di se bagay ki pi move ke yap fè. Se okontrè si yo tap fè sa yo pa ta dwe fèl nan ponp la. M pa di yon nèg pa fèl. Paske se se pi biznis bi depi nan biznis bi depi w nan afè biznis pa gen kesyon de de moral e e e e e se de bagay imoral li ye. Eben de pase se se tòde wap tòde peyi moun pou pran lajan pou fè benefis pou fè lajan pou fè sesi. Eben nèg la te ka al fè bagay la lòt kote. Men lè w fèl nan ponp la ou ekspoze ponp la pèp la pèp pèp la ap kraze ponp la wi. Ou pral wè depi lè sa gen poul pete nan dan peyi a wi wap gade ki ki monchè sa ta trè fasil pou jovenel ta mouri epi monchè se konsa pou peyi a tap ap vire la pou ba non monchè pa Men ou ou konprann te sa. pale de elektrisite senatè Anacasis petèt ke ou gen dwa pat konnen yo Tout pwojè kouran prezidan tap fè yo, genyen santral ki sanse ta pral inogire, konprann gen kesyon baraj Maryon, gon ansanb de kote, tout kanpe, genyen ki te a 80 pousan, 90 pousan. Sak kanpe yo senatè? On ti kòb nou paka jwenn pou yo fonksyonè oubyen se volonte politik ki kanpe yo? Paske se pa pale de volonte politik. Yo ap fè volonte politik men yo tou ap di sa. Mo sa yo mwen m pa itilize yo. E sa mwen se se sa m ap di w nan kad kontinite de leta. Ki sa ki te genyen pou kafou te inogire? Se 5 jou prezidan Jovenel pral inogire l la deblozay pete kafou wi, de pete matisan wi. Men poukisa mesye Ariel, prezidan premye minis Ariel pa al inogire l? E se 80 pousan an ki fini e 20 pousan ki gen pou l fini nan latanye e nan tout bagay Jovenel. Poukisa pa gen okenn nan kad kontinite leta pa gen anyen k fèt? Donk se pa menm kesyon volonte politik se mechanste nèg yo se mechan yo mechan oubyen nèg ki te bloke matisan yo nèg sa yo se zanmi doktè premye minis prezidan etc Ariel Henry? Non nou pap di sa nou pa rive nan nivo sa menm. Pase banm di w fò w konnen kiyè mesye Ariel Henry. Igi fò fò konnen ki kote nèg la soti, kote l soti, ou pa kapab gen de bagay ou pa ka di sou li. Ariel Henry fè pati de yon famiy politik anndan peyi a. Li fè pati de famiy politik anndan peyi a. Ariel pa bliye ke Ariel se te se te manm se ki ki manm Fusion. Men ki kote Fusion soti? Fusion soti nan Conacom, nan Pamprà, Fòm kokan ak kò m ba w pran m pra fòm pra ba w fizyon fizyon vin ba w apre sa l vin kite fizyon l antre nan lespwa apre lespwa l antre nan inite apre nan inite l vi li vin la l fè inifòs sa vle di konpa t hein non inite a anpil nèg ki nan inite nan non yo on ti jan yo marye pa w l ap pale anba anba. Scoop! Enben mwen menm m pat nan inite non sonje lè Preval tap fè inite ou mèt al gade kasèt la la wi nan radyo radyo karayib m Non te men di se depi lontan w Jean Mocke entelijan nan men ou koute pa sa m tap antre ou fè pa antre lapè nan sa w pa konprann. Wè wè m te fè lapè mwen lò l gen lò lò Jude te kandida sou sou sou inite mwen menm se la e m te kandida pou lapè pou m te montre yo m pat m pat avèk yo M pat avèk yo non, m pat janm nan inite non papa, mwen m fè lapè m te touye wi. Wi se vre, sa enpòtan. Donk nèg yo fè inite yo asasine prezidan. Ou menm ou fè lapè. Ou menm ou fè lapè pa ou. Bon. Enben mwen m ap chache lapè. Ou pa chache lapè. Egzakteman. Ou wè m, ou toujou wè, ou wè m nan deblozay. Ou tande non m nan deblozay, ou tande lapè jan m nan deblozay. Nan lapè. Wi, se pou nou gade, mwen menm m pa pral mete, konnen gen de bagay nou pa pral di, fòk nou pa di yo pou nou pa mete popilasyon an erè, epi lè fini pou nou pa sal non moun tou, paske lè moun nan dakò li pran yon responsablite anndan peyi a, se yon responsablite l el pran, li pran li pran sou vi l, sou byen l, sou tout bagay li, fòk nou chache menaje moun nan tou, e pa tout bagay pou nou di, pou nou fè. Li konn konsekans yo, depi lè l ap pran nan. Non non, li gon famiy politik, Mwen menm konn fami politik li, se pou yo konnen ke Mesye Ariel se. Li gen yon fami de goch. Men, most ou pe a ki moun lap negosye, a moun Montana, avek Penn, avek 11 septanm, men ki yo? Se de moun ki gen des estrèm dwat ladan yo, yo gen des estrèm goch, yo genyen la goch sosyalis ladan yo, yo gen la goch kominis ladan yo, yo genyen santris, des santris ladan yo, Sid yo ap pran tout magna sa yo freo mete yo ansanm. Gen de moun ou pap janm jwenn nan yn konsansis avèl. Pa gen konsansis an politik sa pa egziste. Ou ka jwenn yon majorite absoli, se sa fè ke o nivo di paleman gen tout tandans, enben ou ka jwenn yon majorite absoli. Majorite absoli se la mwatye plis en. Ou gendwa pa ka jwenn majorite absoli se yon majorite relativ ke w jwenn. E majorite relativ la se li menm ki pral di w gouvène. Se yon kesyon de lidèchip kolektif Ke kou moun pran kesyon an, enben pou l di an avan, ofiramezi w ap bay rezilta, enben gen moun ki pral pran konsyans, konfyans, epi y ap antre nan kesyon an, y ap vin mache avè w. Men si w konprann ke ou prale, sa se pèn pèdi, pa gen okenn anyen, pa gen okenn bagay k ap soti ti frè, se sa fè ke nou menm, nou di si se te nou menm ki te la, monchè, petèt ke nan 5 mwa nou t ap gentan bay sekirite, sa nou konnen ki gen pou n bay li. Paske Wè men se fò evite evite wi senatè Ana paske e latibonit lòt sitwayen an te di e Jovenel pa kapab yo menm yo kapab men men yo la bagay la pi rèd wi. Nou menm nou gen savwa fè wi fò w konn sa wi pa bliye senatè de lwès n te yo mwen tal mande andresòl wi se senatè de e premye senatè de lwès n te ye wi konn konn mande mande ki wòl ke m te jwe Mwen menm pa nèg ki pè tèt mwen non. E lòt li, dezyèman, nou gen apwòch wi. Paske mwen menm, ban m di w, mwen menm se yon nèg, se animatè sosyal wi m ye. M se nèg kale ki travay nan favela. Ou mèt al mande Etienne Sauveur, Gérard Pierre Charles Volney, nou, nou, mwen travay nan favela o Brezil. Lè m vini sot o Brezil, se Solino wi m al chita m monte yon òganizasyon. M travay a, a, a nan 35 bidonvil wi. Pi fò dlo potab ki gen anndan nan bidonvil nan Pòtoprens, se mwen k fè enjiniring sosyal ki mete yo kanpe, mete yo chita wi. Ou wè sa l mande wi. Yon nèg nan bidonvil, m konn kijan l fonksyone wi. Ou wè, ou wè tout gang sa yo, m konn kijan yo panse, m konn kijan yo fonksyone, m konn apwòch yo. M konn kijan, si m ap pale avè yo, m konn kijan m pale avèk yo. Senatè Anacassis, e, bon, jan ou konprann bagay yo konsa la senatè, ou gen anpil apwòch, ou gen anpil is, anpil eksperyans tou. E, lè w ap gade Doktè Ariel Henry, li sanse. Gen men nan menm jenerasyon politik avèk ou, gen de kote nou rankontre, etsetera sou sèn nan, ou pa panse l t ap enpòtan pou ke ou rele li ou bay kèk konsèy, evantyèlman bay yon kout men tou nan sa k gen la a? Ban m ba w. Jan Premye Minis Ariel monte Nan lè premye gouvènman an, kòman w te wè l? Ou pa t santi se yon gouvènman ki vle mache? Ou pa t fouti di? Li travèse kriz la jiskaske l vin jwenn akò 11 septanm nan e li pral jwenn, li pral fè yon gouvènman an novanm. Se te konsèy ou, Senatè Anacasis? E l moute 20 jiyè. Li fè jiyè, li fè out, septanm, oktòb, novanm. Li fè 5 mwa. Gade 5 mwa sa a. A pati di moman ke l fin siyen akò la avèk famiy politik li, bagay la chanje. Bagay la chanje. Mwen menm depi desanm m ap goumen avèk prezidan premye minis Ariel pou l monte kasasyon an. Mwen di l men kijan pou l monte l. Son akò pou l jwenn avèk Bawo de Pòtoprens, Anama, Dwa Zimen an yo, mesye jij la yo, an n chita pou nou jwenn konpwomi an pou yo monte kasasyon an. Kou kasasyon fin monte, an n monte konsèy elektoral. Li di m l ap travay sou tou de. Ou pa t sonje w gen yon dat. Se pa t anyen ki te manke pou Konsèy Elektoral la pibliye, epi li ret konsa l kanpe. Mande l poukisa, lè m mande l poukisa, li di wi, yo di l ke fò l jwenn yon bagay ki pi laj. M di w p ap janm jwenn anyen ki pi laj. Sa w genyen an, se l avè l pou w mache, menm si pi devan nou fè replatraj, ebyen, Ou nap fè replatraj, gen moun ki pral nan konsèy elektoral lè yo pral pwoteste yo, enben nap chita avè nou chanje yo. Mwen ekri sou sa, Manœuvre de reprise de pouvoir et de pérennité yon nèg al mèt al gade li, al gade tablo a nan paj 150, 136, 156, wap wè ke pa gon konsèy elektoral ki monte nan peyi a ki pa ki pa ki pa refòme. Li pa replatre. Yo toujou fè replatraj ladan yo kelkeswa li fè replatraj. Pa o pò yo te konprann pa al gade Martelly monte 6, Preval monte 3, Aristide monte menm 4. Wè li sou youn avril te monte li pat menm gentan fè tann. M ekri sou sa. Mwen di l. Ebyen li menm li gen moun ki di l kwa ke o poukisa ke w paka monte bagay. Ebyen. Yo mennen n kote l te yo te vle a. Apa yo mennen n kote l te vle a. M te di se la ou ap rive. Ou ap rive yon moman yo ou pap fè anyen. Paske lè ou rive ou pa fè anyen l pi bon pou moun yo lè ou pa fè anyen. Paske yo yo pral genyen kapital politik pou yo jwe sou li. Menm lò ke l moute, li moute. Bon, mwen m pati m pati e e le 19 avril. Le 17 avril m pale avèk Monseyè Beauvoir. Monseyè Beauvoir moute komite a. Lè l moute komite a m di Monseyè Beauvoir kiyès ki nan komite a? e mwen di li pap bay rezilta li dim ah bagay sesi sela gen de moun mwen mwen di bon se vre ke ou genyen yon espesyalite ou genyen de bòn fwa monchè Beauvoir ou son ou son moun tout moun respekte ou kredib men mwen menm si m ta di w kisa e ou ou se konnen paske m te konn pran konsèy nan men w paske lè lè monchè Beauvoir ap fè bagay la mwen di l sa. Mwen di l ke ou p ap jwenn rezilta Monseyè Bokwah. Yo p ap kite w fè l, e dayè tou yo p ap kite w fè l. Li di m, non Ana, fòk nou toujou tante. M di kiyès ki pral ladan l? Li di m, monchè, se li menm. Apre sa, lò l fin di m se li menm, li di m konsa ke se pwofesè, e, e, e, e, e, e, e, e, li di m se pwofesè Jean Robert Charles. Li di l pa gen pwoblèm. Li di m se mesye Saint-Cyr. Se fè sektè. M di l m pa gen pwoblèm, men ou p ap jwenn rezilta. Paske mwen menm mwen konn prezidan Bo e Jovenel an 2018 ou mèt al gade m te Kiba. Misye chèche m nan peyi a tankou zepeng. Lè yo fè l konnen m Kiba, li rele anbasadè a, li di anbasadè a degaje l kèlkeswa kote m ye a pou l jwenn mwen paske l bezwen m pou l pale avè m. Efektivman, yon otèl mwen te a yo debake, yo di m, men yon telefòn, prezidan bezwen pale avèk. Lè yo poze, prezidan di m, Ana, m ta bezwen sesi sela, bagay bagay, ou ta antre? M di prezidan pa gen pwoblèm, m ap antre. M ap peye avyon pou ou, bagay. Mwen di ou pa bezwen peye pou mwen, m ap antre, paske m te di w sa pou w te fè a, ou pa t fè l. Pou l fè ki nam? Enben, lè m vini, ti frè, pou mwen t al mande Line Baltazar, mande Jange, malerezman, Tema mouri. E e lot neg la mouri koman yo relel kantav pè a son nam manno kantav m pa map tou pwofite diw sa ou pa wè depi manno kantav mouri gade pou wè ki dat manno kantav mouri apre sa bèlè debalanse nèt se youn nan nèg ki te kenbe yon ti yon ti sekirite anndan bèlè pase li konn 9 è di swa m di misye o lè konsa ou bèlè papa pou kisa ou la ebyen afè w pa la ti mesye fòw kenbe yo ou kout pase mwen menm m pa vle ti mesye soti pou yo pran zam m pa vle ti mesye pran zam Li te kenbe kou l mouri ti mesye yo pran zam vrèman. Enben sa nou pase pou nou fè kinam de pou mwen tal mande li nan la dènyè minit li manke kraze nan men li kilès ki manke kraze l menm fanmiy politik nou yo m pap site non enben nou mwen kòm etan done mwen menm lò prezidan wè bay la kraze li rele m li di m ata bay la kraze sa w fè m di prezidan poze w m konn tout moun ki la yo m konn sa pou m fè enben nou sove kinam Line Balthazar se yon nèg ki tande e ki trè adwat pase pa byen. Line Balthazar nèg ki gen esperyans tou wi. Fò nou, fò nou pa konprann sa non. Pase ansyen manm konsèy elektoral ke l te ye sou lavalas wi. Atansyon. E Jan Gay, tout nèg sa yo mete, monchè nou sove kinam pou prezidan an. Enben, bagay la pral fini nan, nan Nòs Apostolik. Lè l rive nan, nan Nòs Apostolik, o o! Ou mèt mande, mwen fè 3 zèdtan pou m konvenk. Paul Denis pou l menm prezante a la fen bon kòm Paul respekte m anpil se nèg m tou respekte e enben Paul dakò l di Ana piske w di m pra ale m pral fon prezans Paul ale bagay ap byen dewoule kou l rive minui deblozay pete prezidan rele m Ana men bagay la kraze e sesi se la mwen di prezidan e w k pou ale e w k chèf e w k pou ale wi prezidan di o i de talè m ap rele w Yo rele mwen, yo di m, oh, m pa prale. M di, an yo di w pa ale, ou t al mande konsèy, yo di w pa ale. Bon, chire bay la kraze nèt. Victor Benoît, li la toujou wi, poko mouri. Li rele m, li di m, Ana, nèg yo kraze bay la, tout bagay fini. M di, oh, rele prezidan di l sa. Li di, mwen di w rele prezidan. Li rele prezidan an, pop, li di l sa. Prezidan rele m. Prezidan di m, oh, Sa se li m nan men li rive men sa Benoît di m li di m bal la ap kraze si m pa vini m di m te di w sa prezidan si w te vle si w vle ale w ale prezidan monte li monte l manje a moun li bwè sesi li kontan bagay ba oh oh dezè di maten twazè pral rive pim deblozay pete deblozay pete lanbè pete deblozay e Paul Denis pete Esther pete liberis pete deblozay pete premye minis sesi sela Paul vire do li Nan entèvansyon w la ou montre klèman ke pa gen bilan piske pa gen ou pa gen yon dat tranzisyon te kòmanse e pa gen yon fèy de wout. Pa gen yon fèy de wout. Wi men se kòm si. Ou lekòl, eskize m wi, ou lekòl lè w ki lè w fè yo ba w zewo? Se lè w se lè yo ba w fè yon disètasyon epi w pran sijè a ou mal abòde l. Èske gen apezman sosyal nan peyi a? Èske konsèy elektoral monte? Èske kou kasasyon monte? Èske asanble konsèy konstitiyant monte? Èske asanble konstitiyant monte? Ki sa pa gen okenn anyen ki ka t fè ou pa kab mande premye minis la bilan. Anmè senatè a nan ka siyis. Dezyèm lòt bagay ou pa t di l ki dat wi, ou di l konsa ke monchè men fè de wout la men nan ki dat. Pase si m ba w yon devwa, lè w antre nan egzamen ki sa yo di w? Yo di w konsa ke w kòmanse a 8 è ou la pou 2 è apremidi. Hein? Depi inè pral rive, depi midi rive ou pral kòmanse mete w pwòp. Pa sa? Yeah. Ebyen, apre sa pou w fini, enben yo pral korije, se swa yo ba w zewo oubyen yo ba w 50 pou w sove w 50. Enben, ou pa kab di anyen non la a. Pa gen anyen k fèt, fèy de wout la rete menm jan, pa gen dat ki te bay, dayè ou pa t di l men ki dat pou l te fè l. Enben li la, li poko kon, li pa konn ki lè l la non. Li pa konn ki lè l la. L ap pale avè w, l ap pale, li nan dyalòg. Senatè Anacacis, Nan sans sa a, yon gouvèneman e avè yon premye minis ki fè ennan, se vrè ke tout minis ki la yo pa t la oparavan, paske gen minis ki vini se nan o milye e wout la yo vini. Donk, ki sa nou ka espere don tèl gouvèneman ki gen ennan an reyalite k ap dirije, ki pa bay, ou pa ka menm bay zewo? Non m pap di zero, se yon gouvènman ki pa fè okenn anyen nan sa yo te di l fè, mesye yo pa kapab, yo manke savwa fè, se pou prezidan, premye minis Ariel pran ak de sa pou l chanje gouvènman an, pou chanje ekip la, ekip la merite chanje paske li yo pa kapab. Men, men kapitèn nan tou, kapitèn nan pa manke, pa montre yon mank de lidèchip, senatè Ah, Anacassis. e, e, e, sa, sa, sa se youn tou, se youn tou ou ka fè yon miz an kesyon de kapitèn nan tou, paske Si ekip la pa mache, kapitèn nan pa menm pafwa ke kapitèn nan konn pou ryen, kapitèn nan konn pou ryen. Pase pa bliye soti nan yon fanmiy politik. Mwen di w yon bagay sibtil ke m di w la, ou pa tente ni konte non. Mwen di w, Ariel te kòmanse byen, depi il fè, li fin fè akò 11 septanm nan avèk famiy politik li, depi dat la bagay yo kòmanse trennen wi. Gade byen wi sa m vle di w la. Gade l byen nan nannan n wi. Ou vle di se antouraj li k pa bon, Senatè Anacasis? Ou pa konprann? Bon non mwen alo mwen mwen m poze w kesyon an. Kisa w di mwen? Ou vle di ke se antouraj li ki pa bon puiske w di se apati di moman li siyen akò 11 septanb a yon seri de lòt gwoup politik. Men se pou ekip la pa bon? Kisa ekip la remèt ou? Gang nou vin miltipliye? E tout yon seri de kidnapin vin ogmante, grangou vin ogmante nan peyi a. Misye te kòmanse monte konsèy elektoral li oblije li kanpe sou li, depi ekip la monte l kanpe, kasasyon pa monte e apezman sosyal pa fèt, koripsyon yo pa kouri dèyè koripsyon nan peyi a, kontinite de leta nan kad pwojè prezidan Jovenel te kòmanse fè ki fini pa menm inogire, anyen pa inogire, lapolis. la demantibile, lame a yo pa ogmante okenn nan ki te kòmanse gen rekritman ki te fèt, anyen pa fèt. Sa di, se ekip la montre ensifizans li. Lò fini, bagay ap tonbe sou moun yo tout lajounen. Gade bagay k ap di sou ministè de enteryè. Sa febli leta. Minis de lajistis, èske se vre? Enben, ou dekouraje nèg la. Sa vle di depi lò yo monte yo trake gouvènman an, gouvènman an trake, enben men ki men li pa bay li pa rive akonpli sa ke l te gen pou l akonpli. Se sa fè ke se kisa kominote entènasyonal t ap tann? Se sa wi l t ap tann, monte kasasyon, mete konsèy elektoral kanpe, e pasifye peyi a, e zòn wouj la yo, mete gang yo nan wòl yo, negosye sa pou nou negosye pou nou negosye, apezman sosyal, bay sèvis pèp la sèvis, dlo potab, ranmase fatra nan peyi a, mete elektrisite, e biznis pou moun, kesyon labank, goud la, aji sou to denflasyon an. 135 goud pou pou pou pou 1 dola bat jodi a la, fyèl moun ap pete, 3 on sak piman vann 300 dola, pèsonn moun pa ka konstwi pa menm ou pa kab fè on ti rigòl lakay ou, ou sa di ou pa gaz se 100 se 300 dola pou achte on galon gaz ou pa ka jwenn li pou achte sa vle di men ni se konsta sa wi se kon mwen menm m pa fè bilan mwen menm ki ki ki bilan pou m fè Se se konsta m fè. Men konsta a, men sa pèp la konstate, men sa kominote entènasyonal la konstate, men sa ou menm jounalis konstate. E se pa sa a yo te bay mesye Ariel, se se pa t sa yo t ap atann de li. Men sa sa yo t ap atann de li, se te sekirite, wè li, se te mete peyi a sou rimòt eleksyon, se te apezman sosyal pou pèp la jwenn yon vire men pou l manje, se te lapè ki pou gen nan peyi a pou moun ka sikile libreman. Se se sa a. Sa vle di peyi a kou ou pa kab soti ou soti la yon moman ke yo pranw yo kidnapew sa vle di bagay la deteryore se pou nou dakò sa se pou nou konsyan e sa fè nou di si se nou yo te bay mayèt la enben monchè nou menm nou tap bay sekirite andan peyi a. Nou vin bay 5 mwa pou nou te bay sekirite nan peyi a. Pase sekirite pa gen pri. E ke se swa sa nèg tap di. Ou pa wè mwen menm lè m te senatè de la repiblik, m te konn al site solèy tout lajounen m site solèy. Mwen bwa nèf, mwen simon pele, mwen kote a anba simon pele dèyè do site militè. Mwen tout kote map pale avèk moun, mwen mwen tè nwa, map pale avèk tout nèg, epi map pale tou a, map diskite tou avèk andresòl, ou mèt mande andresòl wi, lèm soti konsa, lè chèf de la polis la konnenm prale, li konnenm prale, li konnen lèm vini mdil men sa nou di, men sa n diskite pandan pandan m nan biwo l la, m konn fèl pale avèk dè moun, men apresa nou bay lapè, paske tout sekirite pa gen pri. enstitisyon kote l pran fòmasyon sou dwa zimen, li pran fòmasyon an sosyoloji, li pran masyon an teknik militè, li konnen ke li vin yon sitwayen nòmal pou l sèvi peyi l. Se sa a. Pase se pa fè represyon. Ou, Mesye Elbé pa ka rezoud kesyon nan represyon, nan fòs represiv fèt. Non, fò gon sosyal ki fèt, fò l akonpaye l de sosyal tou, fò l chita diskite. Fò l diskite, fò l gen de bagay ke l ap fè. Ou mèt mande André sa, André sa te di non. Fòk gen de bagay mesye pou pou pou pou nou fè an tèm sosyal. Nou di ok, al gade pwojè usaid, 14 milyon de goud ki te ki ki ki ki ki ki envesti pou nou te fè sosyal ki kote sa a sèlman Bèlè. Gade konbyen milyon dola, 300, 3 milyon dola te depanse pou nou te fè travaux à haute intensité de main d'oeuvre Kote nap nou fè nèg travay nèg gen bourèt nan men yo nèg chèf ekip nèg ap bagay pèp la lèl soti aprè midi lap fri wap tande pase nan koridò yo tande yon aransò kap fri ou konprann lap fè yon vye soup biskwit poul poul bwè avèk avèk ti tomat ti joslin li gon bagay poul pran lèl soti poul fè yon vye soup pou demen maten li gon 17 goud li gon 25 goud li gon 30 goud poul touche wal al gaspiye se sa yo nou konnen yo wi.